Ou wè denyè grenn entèvyou sa m ba nou an? M ap file nou, m ap pran nou. Sa k fè w di denyè? Sa k fè m di denyè? M pa konn depi kilè m fè entèvyou paske m te antre tèt mwen, m pa fè sa lontan. Paske m te antre nan kouki m. Imedyatman men, fò laprès te tande m te di yo konsa m ap pran depòte a kanmenm. Ok mesye nou menm laprès grenn kesyon sa pou nou nou menm laprès eski nan entèvyou kem te lage nou pat tandem te di map pran depòte a kanmenm pandan m te di sa poukisa ke pandan m pran depòte a poum gen blende sa wap banm pwoblèm ni kotem pozisyone bò depòte a ni pandan m pozisyone nan remi M pa kon grenn moun ka leve l. Men pinga m tande plen rezo sosyo sa kap di byen ak sa kap di mal yo. Kounya se viktwa wi. Men pinga yon jou pa lamò san jou a pou gen plen non. Dezyèm chèf Mansou ap di yon mo. Non ou konnen answit so m pa pale anpil. Ap manje manje frèt. Pandan depòte a te ouvri l nan so li te sou pouvwa l, nou menm n ap bet plon. Ti mesye m yo, nan yon baz, gen tout stil de moun. Sa fè m di konsa paske fò gen tout moun avè w. Anvan, fò gen pèp la ki sot nan zòn nan, fò l avè w. Mesye m yo, m ap di nou sa jodi a trè byen. Depòte, konnen li pa t ka fas 400 mawozo. Gon bagay. nap jere nou gen yon pèp tou fò nou jere pèp pa nou anvan sa fèm di nou fò nou jere pèp pa nou anvan gen anpil moun kap di depo ta nan prizon se lòt bò e bouche bouda gaspiyay bouche bouda lanmò men answit nou gen plan pa nou tou nou menm pou nou. Wi sak pase la? Sak pase la koman nou pran la? Answit jounalis mwen yo. Kote peyi sa prale? Yo arete depote a a yon zam nan menl ki son kalachnikov. Mwen menm answit mesye zo m pa pale anpil cho m se bouke ap pase tipa tipa eehh Lapolis la ou se fòs legal ou pwoteje e ou sèvi tou. Enspektè Giyòm Enspektè Komisè Gouvènman Edlè Giyòm Sa se pou ou menm M won ti dèle tou kout Mwen menm Lamòt Sèjou Bawon Plèn nan Ae lem di w non se mawozo e pa san rezon. Non pa konn abiye, non pa konn fre, non pa piscine, non pa pwogram, non pa lanmè, non pa konn fè sa yo menm. M ba nou yon ti dèle tou kout mesye. Repran non komisè a pou nou ankò. Komisè Edlè Giyòm, enspektè gouvènman. Komisè gouvènman. Kwadèboukè. Kwadèboukè. M ba w yon ti dèle tou kout. Ou konn sa pou w fè? Lè nou lè nou fè aksyon nou nou pran chaj nou. Men m pa vle pou laprès, pou nèg palman yo ap met chay sou lòt moun ki pa menm nan sen nou. Nou fin fè zak nou ou konn kiyès ki fè l. E si w bezwen nou ou konn kote pou w ale. Men poukisa? ou aji konsa. W ap di se entèl, se entèl, se entèl, se entèl. Non. Tout moun konnen se la mòso jwe gaspiyay li ye. Men pou ki sa? Mache kare vin nwat, pa ba moun chay pote. Mesye m yo, se tonèl plezi sou nou te reyini jodi a ansanm avè m, m di nou goudbay. Ok mesye! Mwen vle. M pa renmen moun ap soufri sou konsyans la mon zanj. Paske m konnen gen anpil gen anpil moun kap soufri sou konsyans mwen. Ki soufri l ye? Moun nan yo kwaze yon jèn gason li wouj, li gen tatou, yo arete l pou la mò 100 jou. Sa fezab? Li pa fezab. Wap chache la mò 100 jou ou konn kote wap jwenn li, ou konnen la mò 100 jou Lanmò san jou bagòman ou ap jwenn anpil bra pou rive bagòman sa ka rive ou pa renmen tèt ou antre bagòman ou konn lanmò san jou t di mil so ou pral di mil so dèyèl sa ka rive ou pran di mil so anvan ou rive di mil so chache lanmò san jou m pa renmen moun ap di moun sa sanble a lanmò san jou m aretel kap pini m pou lanmò san jou non. Mesye m pa renmen sa. A refè la klas. A repanse sa nap fè a mesye. Pase m di nou sa toujou. Yon bawon plenn pa yon jwè. Zafè sa kap di byen, zafè sa kap di mal. Sa kap di byen tou di byen, sa kap di mal tou di mal. Pase yon non liye nan moman pa gen lòt. Pale lèl te yo a nou te konnen l. Paske pale m pa twò long. Ou konprann? Pale m pa twò long. E mesye, on fè silans pa vle di lach. Paske nou konnen nou se ameriken, nou pa gen sòl nou pa pile. Paske menm lè w wè nou pa atake w, jodi a, n ap met plan. N ap met plan atè. Paske n ap atake w kanmenm. Paske yo konnen yon 400 mawozo pa yon jwèt. Yon lamò san jou pa yon jwèt. Yon dezyèm chèf gaspiyay pa yon jwèt. Mesye fò m di nou yon bagay pou nou konprann. Lè nèg sa yo antre anndan Remi, yo boule bakòp men n ap fè san te gentan boule 2 timoun ki sou yon moto. Ou di bakòp men n ap fè san, kiyès li ye? Yon bakòp ki make men n ap fè san. Konsa l ekri menm? Menm vòlè yo. Menm gang yo, menm bandi a bandi yo. Men mesye, mwen m di nou sa jodi a. Epi kòb blan. Pinga, pinga, pinga toujou. Lè se la monsonj yo ap gen plen. Kou se yo, pa gen plen. Mesye, yon nèk vin dèyè bandi, pa egzanp. Yon nèk vin dèyè bandi, ou vin dèyè bandi ou pa jwenn bandi. Ou pran. Bandi a kote l kanpe yo pa ka rive. Pase zam li gen nan men nan epa li t nan menw ou menm lè w kèch kèch li menm li pa son foul ou oblije reflechi si w gen grenn nan moun do avanse vin pran bandi a lè w kenbe yon pòv malere ki tou gwo vant ou boule l anndan yon kay tou vivan ou pran yon nèg ou boule l anndan yon kay tou vivan eski se zak lapolis oubyen e zak vòlè parèy mwen kòm mwen menm mwen menm mwen menm m kalifye tèt mwen pou yon gang. Mwen m pa chalè di sa non. Mesye, ou wè chak sa nou fè la mò san jou, m ap fout nou, m ap fout nou yon travay ki pi grav pou nou ou pa gen bouda chita. Mwen di l. Lò di yon travay. Nou te kraze lakou m lan. Tande, nou te kraze lakou m lan. M te di nou, m ap fout. M ap mete yon jwèt nan men nou, m ap ba nou yon sigarèt ki limen nan de prent, nou pap konn nan ki prent nou ye. Kounye a, m ap fout nou nan kat prent. Sa ta vle di ki sa? Sa k nan kè yon m kou tout konnen l. Sòlda m yo! Chèf! Chèf! Chèf! Chèf! Chèf! Sa nou vle? Lapè!